Mwen se Cadet Germany. Mwen se manman Love Dalanchika Malbranche. Depi pou Mwen pa kenbe dat la non. Dat l antre nan pwogram nan mwen te vle ban nou tout sa yo. M pa kenbe yo. Men se 2019 m antre nan pwogram nan. Ki pwogram sa pral fè? Agrikilti, plante pyebwa. Jis avan nou kòmanse, ki sa ki te pouse ou bay Victoria Pitit Wa ou an? Se pa pouse yo te pouse m ba li l. Se jis pandan l ap plante pyebwa ansanm avèk timoun yo, li chante yon chante nan chante plante pyebwa. Se sèl ti pitit la ki kapte chante a. Pandan li kap e chante a kounya li li fè video timoun nan li lagel sou Facebook denyè moun ap prezante ap tande kòmanl chante chante a li tou akòde ti pitit la. Ou vle pale de kiyès ki fè video a? Toya Toya. Men e pa tò yal rele nou. Ki vrè non l? Martine Fede. Men pwogram nan se tò ya. Li ba timoun nan yon rekonpans. Li pran timoun nan kòm pitit li. Se pou nou ap gade nan videyo n ap gade yo la, n ap wè. Timoun nan pa rele m manman. Depi 2019 la, li pa rele m manman. E menm lè yo voye. Lajan ban mwen sou telefòn pou timoun nan pandan lap chante nenpòt chante yo voye bagay pou li poum resevwa pou li mwen di mwen pa resevwa anyen al chache jwenn avèk Toya Toya a ban mwen pase mwen te gentan admèt avèl sim al pran bagay nan menl pa dèyè dol kounya l pral dim se yon jalouzi mwen genyen. Kem te gentan ta admèt mwen bal timoun nan pou li ap mache plante pye bwa ansanm avèl pou mal resevwa lòt bagay nan men moun entènasyonal li pa bon pou mwen menm m wèl pa bon. M pa wè kisak pase Darwin byen pwòp 31 desanm Darwin byen pwòp lap chante premyè janvye Darwin byen pwòp lap chante 2 janvye li moute pou lal lekòl pòtoprens. Pou 3 janvye lal lekòl lendi la fyèv pranl nan lekòl lèl vini yo pa dim si la fyèv pranl se lè mwen menm mwen mande mwen rele mwen di yo voye Darwin pou mwen paske ou konnen manmanm toujou gen ti pwogram 6 janvyel lap fete. Mwen jis te di dam nan poko voye l Pòtoprens pou tann aprè fèt la l ale pou l al lekòl. L al Pòtoprens mwen pa konnen. Li di m enben tann ni l ap voye l pou 5 ban mwen. Pou 5 lan l voye l ak tout lafyèv la. Vinil vinil pa vle rete lap kriye mennenl la kbay manmanl mwen rele madam nan mwen dil pitit la pa vle rete non vin chachel li voye yon moto vin chachel menm 5 janvier an pou 6 janvier li dim li tounen voyel ban mwen ankò la fyèv la tonbe sou li. Kounye a la menm, se nan tounen pou 7 janvye mwen voye l ba li. Lè w pale de ba li a, de kiyès ou vle pale? Ba Toy a. Mwen di nou sa deja, mwen pa ka pale anpil. Lè m ap plede ti pale a, ou wè chak ti pale m fè m poze, m pa ka pale anpil pase tank m ap pale dlo ap eksite m. Mwen voye l bay Toy a pou 7 janvye pou l al lekòl. Ebyen depi pou 7 janvye a li kay Toya, Toya pa relem dim sil malad si lafyèv la vin pranl ap sil pa pranl ankò men lafyèv la te tonbe li relem vin pranl relel relem vin pranl se madi li te konbyen yè madi a jodia konbyen jodia 24. Adi te 18, li rele m vin pran l pou 18, pandan m fin bwon konprime, pandan m sot lopital madi, mwen kouche, li voye yon moto di pou m vini m pale l tou swit. Men e pa pran l di m, ou rele m vin pran pitit la non, li di m vini m pale l, se mwen menm lè m rive m wè fason pitit la ye, mwen di Nègès, ee timoun nan nan fason m wè l la, se pa lafyèv ki fè l sa? Pase pou jan timoun nan gentan Mwen wè ti parèt mwen parèt fòm moutre nou kadans lan fòm moutre nou kijan m pran timoun nan kay Toya mwen jwenn timoun nan konsa lap souke kòl tout kòl li paka kenbel l apiye tèt li sou nan mi an li chita sou yon chèz li kòm vle nou kenbe chèz la. Li di m, lè m di, O, ou di pitit la pa malad, sa s on timoun ki malad li ye? Li di m, Non, li pa malad, se mwen menm li wè k parèt kounye a ki fè li lage kò l. Wi. Mwen di, Non, depi tann dat sa li pa t konn abitye fè l. E pa pou lemoman pou li wè m parèt pou l ap vin lage kò l konsa. Li ta lage kòl konsa. Si son moun ki te wèm li te lage kòl kòm yon timoun ki gran gwo sinon ta vle dim li pral avèm men yon timoun ki pa konn konesans m pale avèl li pa ka reponn mwen lang ni deyò bouch li kwochi jel gentan tounen blan pase kouvri nwa mwen di Toya. Ebyen sa nap fè mwen pa gen kòb nan menm pou mwen menm sa se pa moun ki pa malad ou dim li pa malad men sa epa moun ki pa malad mwen nan mistik la mwen pa levanjil ann ale pou nal gade sa pitit la genyen li dim non Lina li pap ka deplase avèm mwen di enben ou pap ka deplase avèm kisa ou vle fè li dim wi Li di m, Wi, ou pa gen lajan, m ap achte yon chasè balèn ba ou avèk yon po kleren pou w fè deplase pou w wè sa timoun nan genyen. Mwen di l, Pou m deplase, fò w la. Li di m, Pa gen pwoblèm, li pap ka la pou lemoman. M mèt al gade ki sa pitit la genyen. Tout sa k pase, m a rele l, m a fè l konnen. Fè l konnen sa k pase. Lè m rele. La nou koube la nou 18 janvye? Wi. 18 janvye. Madi a. Jodi a fè l 6 jou. Yè fè, yè te fè l 5 jou, l mouri sou 5 jou a. Jodi a fè l 6 jou. Li di w a rele l pou ba l kòmand li. Kisa w te di apre sa? Lè m fè soti, mwen jwenn se pa lafyèv li genyen. Mwen relel mwen dil se pa la fyèv pitit la genyen men sam jwenn men sam jwenn dat wi map map pale li pral pale lèl relem li di voye mesye mwen kotem ale a se lakay mwen mwen rele li te dim al fè deplase m potko fè deplase m pat deplase san li menm Mwen voye kote m ale mwen ret lakay mwen anvan m deplase mwen rele lakay mwen pou m konnen sak genyen lè yo di m pitit la malad grav se pa maladi lopital li genyen mete pye m nan dlo pou m chache m konn sa pitit la genyen yo pa ka fè anyen kounye a mwen voye rele l li di m ebyen voye vinèl vin kote l. Wi lap bay 21 mil dola li fin pale avèk dandan li voye chache pitit la lakay li pitit la kouche lakay mwen yo pot ko deplase avèl li voye vin chache li rete ap tann pitit la kay dandan pou yo etène pitit la kay dandan pou yo fè tretman li menm la pral chache lajan pou li pote bay. Li di papa ann ale, ann al del, ann al pran lajan pou l pote l ale. Rive l rive lakay li, li pase, li ale devan, mesye a fon wout, li fon wout. Lè l rive, mesye pa tande nouvèl li ankò. Lè l rive, mesye a rele l. Lè l wè lè ap depase sou li, li bay randevou. Men l ap vin fè tout bagay la nan demen jedi a. Li gentan pase lè, lè pase sou li. Lèl relel li di li lave menl nan bagay konsa li pa wè poul al bay 21 mil dola pou fè tretman Darwin pou 21 mil dola si se te li te dim al fè 21 mèch nan bitasyonm mwen pa al fè 21 mèch la pou kisa k fèm pat al fèl mwen dil m pap fè pelerinay bèf m pa gen bèf m pral repsevwa M pral moutre dyab m pa gen mèch mwen pral fè li menm si l pral fè bagay li e li pwal fè l pask li fache ap sa m di l la li di m wi e mwen k fè l fache m pa t do di l m pa gen mèch m pral fè mwen m pa konnen m gen dyab m gen dyab m pral resevwa bèf. Pou l di m pou m al fè pentenyen mèch. M di l mwen te gentan sa pou m te fè lakay mwen an mwen te gentan fè l deja. Ou menm ou te gentan siyen bay w ap fè yon tretman pou yon timoun. Ou pa ka vin di w lave men w nan bagay konsa. Yo pale de tretman madam. Men eske lè w ale pou yo fè tretman pou ou yo di w men sa moun nan gen? Ki sa yo di w yo pa t la? Mwen pat la se Toya ki te la avèk papa timoun nan mwen pa konnen. Kisa l te gen Gad kounya timoun nan vin mouri. Timoun nan mouri Anvan timoun nan mouri Mwen menm mwen wè sa lè yo di epa mwen menm li rele di l lave men an Mwen menm mwen di fò m konnen Koman l di l lave men l lan? Lòt frè papa timoun nan pa t konnen si timoun nan te nan men l. Yo te ba li, se mwen ki te bay li. M di fò m konnen kòman l di sa, fò m chache jwenn avè li pou m konnen. Kounye a nou fè yon chita pale, tout frè yo akòde m, yo ale avè m. Rive m rive lakay li, m kòmanse pale avè nou byen fò. Se de marayi goumen yo mete, yo fè fè manchèt sou papa timoun nan. Mtande lwa ap travay. Lwa fè fè manchèt sou papa timoun nan mwen bezwen konn eske e la e nan tribinal li te vin ap lwa a lwa a fè fè manchèt la mwen se sèl sam bezwen konnen. Eske gen moun ki pran kout manchèt lèl fè fè manchèt la? Lè fè fè manchèt la kou ap tire mwen pa ka konnen eske e kout manchèt osinon kout wòch men mwen pa konprann pase mwen menm mwen te vin Mwen te vin dekontwole pase mwen te vin santi m ap tonbe. Moun ki pran kou a se li menm ki ka di kout kisa l pran avèk kout kisa l pa pran. Ki kontwòl ou te gen sou timoun nan pandan espas 2019 a 2022 a? Pandan l nan men l la. Mwen gen tout kontwòl de li menm. Menm ke lè l ap soti avè l. Li pa gentan rele m pou l di m li soti avè l, kot kou l rive kote l rive avè l la, li di m li soti avè l. Mwen pa gen manti pou m ap bay. Men ki jan timoun nan te konn fè? Èske se lakay ou l te konn dòmi, li vin pran l lè wikend, oubyen timoun nan konn pase tout tan l avè l? Non, tout tan l se avè l li pase. Avèk Tòya? Wi. Li pa rele m manman, se Tòya l rele manman. Menm lè. Lap fè video, lè fèt lap fè ti pwogram pou yo, wap wèm kanpe sou kote, se to yal kenbe, li fete anivèsè pou mwen e nan mwad me a li chante pou mwen, mwen pa akòdel lè lap chante a e to ya k akòdel. Se pou nou wè video a sou Facebook. Ok, kounye la, ti moun, kijan w konprann sa k rive a ou menm kouman? Ebyen mwen menm mwen pa mwen pa mwen pa konprann anyen sèl sa m bezwen se figi Toya m bezwen wè pase depi lè a li fin banm pitit la vandredi a m al kote l la depi vandredi a m pa janm wè figi l pou m pran yon desizyon nan men l pitit la vin mouri kounya desizyon m ta bezwen nan men l pou tretman pitit la kounya pitit la vin mouri. Kounya bagay sa yo m pa ka di anyen nan sa e la jistis nou te gentan chache pran pou la jistis e la jistis ki pral konnen kisa yo pral deside mwen menm mwen pa konprann mwen pa ka di anyen nan sa ankò. Paske nou flou nou deside pran wout la jistis. Paske yo te nou te gentan pran wout la jistis deja pou moun yo k blese a men pou timoun nan pou sante timoun nan nou pèdi l mwen m pa ka fè anyen se la jistis ki ka dirije sa. Nan tribinal, pou moun nan k blese a oubyen pou timoun nan k mouri a? Ni pou timoun nan k blese a. Kont kiyès nou pote plent? Ni pou timoun nan k mouri a, ni pou moun ki blese a. Kont kiyès nou pote plent? Kont Tòy a, paske se avè l timoun nan te ye, nou pa t gen kont ap lòt moun. Menm gen lè lòt moun te vin goumen avè nou, se Tòy a k mennen l vin goumen avè n. Goumen sa fèt lakay Tòy a? Ka Tòy a l fèt, pandan n ap pale avèk Tòy a. Ok, mèsi. Mwen pako ka leve kò a akoz li sa nan men lajistis fò e lajistis pou ki vin banm pòtinite poum leve kò a mwen rete ap tann sa lajistis la ap di. Dakò, depi yè nouvèl la fèt la eske Toya poko rele w depi yè nouvèl. Toya dim li pa gen lajan pou li fè antèman mwen menm mwen pa konnen anyen ankò An esa tòya do. Wi se pa moun li di sa non li di papa pitit la sa pase mwen pat ka pale nan telefòn li poko gen lajan pou le moman menm kay gangan rele pote pitit la bali a yo potel bali lè yo potel bali li di Menm figil li pa parèt. Nou te lanse yon mesaj nou bay fanatik Da yo paske Da te gen anpil fanatik nou wè ki te renmen Da lanse yon mesaj bay fanatik Da yo pou ke antèman Da kalite fèt paske Toya deja dil pa gen mwayen. Wi bon mezanmi mwen santim bouke kounya mwen pa si nou ka bay li pou bay mesay la pou mwen nou mèt bay li paske mwen menm mwen malad. Slogan tout moun sou Facebook gentan konn sa deja. Mwen pa ka pale anpil, doktè di m pa ka pale anpil. Nou mèt fè sa pou nou fè. Pase m wè nan nou menm ki la mwen wè anpil mwen rekonèt. Wi, m wè anpil m rekonèt. Sa se fanmi Daphin, li pa konnen m konnen. Dakò, mèsi anpil.